Mezanmi si nou ta tande gen ti eko nan vwa, ki donk jan bagay la ye la mwen pa nan studio, otomatikman son an vin jwenn nou la, enfòmasyon yo tonbe nan men nou, nou deja aranje nou paske nou menm nou se Wonben Dèbwa, kèlkeswa kote bagay la tonbe a, nou just apiye nou epi pou nou lage. Ki donk nou te nan lari, enfòmasyon an tonbe, nou apiye epi pou nou bay enfòmasyon. Nap ekskize nou avèk tout fan nou yo. Si nou ta tande gen eko nan son an kòm dabitid se pa konsa son an konn ye mezanmi nou prale dwat nan lyankou kisak genyen kòman polisye yo fè tonbe mezanmi bagay la vini la ann tande byen sak pase. Majistra lyankou a nan kole bouda avèk luksonn ki se chèf gang lyankou lòt bagay kisak ta koz polisye yo tonbe ann tande mezanmi nou wè polisye yo ki nan lyankou ki nan komisarya lyankou la Ebyen polisye sa yo se chèf gang Luckson kap ba yo manje kap ba yo bwè chak jou. Enfòmasyon. Ki kote bagay sa sòti? Ebyen majistra Lyankou la li menm kap pwoteje Luckson ki de mèch oubyen kap kole bouda avèk chèf gang sa ki se Luckson, ebyen majistra li menm Li pran lajan nan men Luckson, li fè konnen ke lap fè manje bay polisye yo, epi se lajan Luckson li pran poul bay polisye yo manje. Polisye ki nan komisarya Lyankou yo chak jou Bondye mete se Luckson kap ba yo manje. Tande byen wi. Koman w ta vle pou yon nèg ap bay polis manje chak jou epi pou lapolis ap konbat menm nèg sa yo? Kote wo grade lapolis la? Kote Frantz Elbe? Kote dcpj? Kote wo kòmandman lapolis la? Kote enspeksyon jeneral mezanmi? Pou se chèf gang kap bay lapolis manje chak jou pandan se tan lapolis la li menm Li la lap goumen avèk bandi li la lap goumen avèk gang nan peyi dayiti gade kijan peyi a vin deprave nan men nou mezanmi gen yon bann voice ki rive jwenn mwen la m pral pèmèt nou tande voice yo youn apre lòt pou nou kapab gen yon ide kòman bagay la pase dènyèman luckson fache Luckson pa bay polisye yo manje. Polisye yo fè plizyè jou nan komisarya a san manje. Sa k fè sa? Bakòp polis ki nan sou komisarya Lyankou la, yo te fè yon sòti. Lè yo fè sòti a, yo kwaze avèk sòlda Luckson yo. Nou konnen lapolis avèk bandi se 2 fil cho. Depi yo rankontre, ap gen spak. Enben, menm kote a, nèg yo kwaze avèk nèg yo. Sa nou tande a la, gwo deblozay, lapolis pete bal sou nèg yo. Genyen nan solda Luckson ki te tonbe. Epi menm kote a, Luckson fache, li pa bay kòb ankò pou bay polis yo manje. Kounye a la, lè moun pawòl anpil ap vin di sa k pase, ki jan fè polis yo pa manje, Luckson di bon m pa ka konprann, se mwen k ap bay lapolis manje, polisye yo ki nan sou komisarya a, se sou kont mwen yo ye, Frantz Elbé pa ba yo manje, Ariel Henry pa ba yo manje ki se chèf CSPN nan, wo kòmandman enspeksyon jeneral pa ba yo manje, se mwen k ap ba yo manje. Tout nèg kap kole bouda avèk bandi yo monnen pyès yo. Mezanmi, se pa de moun kap kole bouda avèk bandi non. Ansyen prezidan, prezidan, kiyès ankò? Ansyen premye minis, premye minis, ansyen minis enteryè, ansyen minis e nou kapab di jistis, minis aktyèl, senatè, depite, majistra, tout moun nèt nan kole bouda avèk bandi. Mezanmi lis la long. E pa de moun non nan peyi Dayiti ki de mèch ak bandi. Se pa. 2 moun non nan peyi dayiti kap kole bouda ak bandi antouka mwen menm pap kenbe nou tro ann al tande voice sa yo nap tande tout voice yo m pral retounen ankò pou m pèmèt nou tande yon lòt voice ki ekstrèmeman enpòtan nan kad emisyon sila. Sa yo menm lè map di m oblije dil ou konnen nou menm polisye nou tap travay li an kou. Sa e gwo deklarasyon wap fè la tou. Wi wi. Se pou yon polisye kap dil. Ebyen menm majistra sa kisal fè lèl vin jwenn nou piske li mande fòk gen polisye al Lièvre nou di bon piske l pat prepare pou sa e mwayen pou polisye yo kapab manje pou n fonksyone Lièvre ebyen tou swit sa misye fè misye di genyen de Nan lajan sa a pou peye restoran an, lajan li konn ladan li, majistra a mande li konn lajan l pou l peye restoran an. Mwen tout bon ap pale la. Nou pral vin konnen sa. Nou pral vin konnen sa se lè nou wè yon premye jou pa gen manje, yon dezyèm jou pa gen manje, yon twazyèm jou pa gen manje. Nou poze kesyon sa k pase pa gen manje? E lè sa n ap aprann menm nèg savyen sa yo te soti sou lari a, lè yo soti sou lari a yo vin fè fas kare avèk nou, ebyen nou frape avèk yo, nou tire sou yo. Se pa renmen moun yo renmen nou vre. Nan komisarya yo souvan fè manje, se nan komisarya nou manje. Manje nou fini, nou di nou di DDA manje nou fini. DDA di lap voye manje pou nou. Manje DDA voye pou nou se yon seri de de bay fout fò de kou yo, de kout kout pou polisye an plen venteyinyèm syèk. Sa vle di ske bay manje sa yo kote ki gen yon seri de ti kabi. Ou ka mete nan yon ti galon ou sote li chofe l pou ekip yo ki dèyè li voye pou nou. Polisye polisye an plen ventenyèm syèk menm manje yon chèf ap voye sa vle di pwoblèm sa w ap gade a li plis ke sa se sa k fè jodi a la nou menm polisye nan depatman latibonit gonayeb senmak nou kanpe pou n di ke nou p ap rele ni viv ni aba zafè wè nan mouvman Wi nou pa nan politik men nan mouvman yo si nou tande moun ki di aba Ariel sa se moun se pa nou si yon moun di aba DG sa se moun nan se pa nou si yon moun di aba CP se pa nou menm men sèl sa nap di jodi a nou pran desten nou an men. Nap mande avèk wo kòmandman avèk leta santral pou yo vin chita pale avèk nou pou yo di nou kisa yap fè rapid pou sa vyen kraze e tout otan ke pa genyen yon yon operasyon Yon bagay, wi, wi se epa son bagay yo pral di nou e nap prepare oubyen nap planifye, nap panse non. Fòk yo di nou men dat la, men kilè, men kisa kap fèt, fòk nou wè tout materyèl yo vini pou tal traze sa vle di. Depil paka konsa, nou pap travay Nou poko ou pa bay ultima. Plede majistra al gen kou. Gen kou. Ducamel mèsi wi. Bon bon bon sa e gwo deklarasyon wap fè la. Oh wi wi. Se bon polisye kap dil. Ebyen menm majistra sa kisal fè lèl vin jwenn nou puiske li mande fòk gen polisye al liankou nou di bon puiskel pat prepare pou sa e mwayen pou polisye yo kapab manje Pou l fonksyone li an kou. Ebyen tou swit sa misye fè. Misye di e gen de moun li an kou, de sitwayen li an kou nan dyaspowa a ki mete ansanm yo peye on restoran pou bay polis yo manje. Hum. Nan li an kou restoran sa ye. Wi. Yo di ok pa gen pwoblèm. Yo fè kòmand manje pou nou. Wè pa gen pwoblèm puiske se se se on otorite ki peye manje pou lapolis pou n ka travay e pa gen pwoblèm. De konse a majistra. Non se majistra menm ki te ki te di sa ebyen nan lajan sa pou peye restoran an lajan Luckson ladan l majistra a mande Luckson lajan wi pou l peye restoran an mèsi mèsi tout bon wap pale majistra ka mou. Nou pral vin konnen sa nou pral vin konnen sa se lè nou wè yon premye jou pa gen manje yon dezyèm jou pa gen manje yon twazyèm jou pa gen manje nou poze kesyon sak pase pa gen manje e lè sa nap aprann menm nèg savyen sa yo te soti sou lari a Lè yo soti sou lari a, yo vin fè fas kare avèk nou. Ebyen, nou frape avèk yo, nou tire sou yo. Luckson gen de sòlda ki blese e ki menm mouri. Epi misye di, sa pa gen dwa fèt. Li pa gen dwa ap depanse pou bay lapolis manje, pou lapolis ap touye moun yo. Paske lè majistra a t ap mande l lajan, se pa t sa majistra a te di l. Majistra a te di l ke jou yo gen pou yo soti sou lari a, l ap rele lapolis pou fè lapolis repliye. Gen koze, e zòrèy ki pa gen. Wi, gen koze, e zòrèy ki pa gen. Nou pran tout, sa vle di pwoblèm sa nou wè, li plis ke sa nou wè devan je nou an. Li plis ke sa nou wè devan je nou an. Sa vle di, an n di, lè manje, lè lajan Nixon ba w, ba w, ap depanse pou ba w manje, e moun mouri, e ki finans kòmand? Li panse l gen yon asandans tou. Ki finans kòmand? Ou pral pa kapab kounya la atakel. Wè Nou rive ti rivyè nap travay ti rivyè se pa renmen moun yo renmen Nou vre nan komisarya yo souvan fè manje se nan komisarya Nou manje manje Nou fini Nou di Nou di DDA manje Nou fini DDA di lap voye manje pou Nou manje DDA voye pou Nou son seri de de bay fout fò de pou yo pou polisye an plen venteyinyèm syèk alòs ki bay manje sa yo kote ki gen yon seri de ti kabi Ou ka mete nan yon ti galon ou soke ki chofe l epi ki tou ki delivre pou nou. Polisye, polisye an plen ventenyèm syèk, menm manje yon chèf ap voye pou ou. Sa vle di pwoblèm sa w ap gade a li plis ke sa. Se sa k fè, jodi a la, nou menm polisye nan depatman Latibonit, Gonayiv, Senmak, nou kanpe pou n di ke nou p ap rele ni viv ni aba. E sa k fè wè nan mouvman yo. Nou pa nan politik. Wi, nou pa nan politik. Wè nan mouvman yo, si nou tande moun ki di aba Ariel, sa se moun, se pa nou. Si yon moun di aba DG, sa se moun nan, se pa nou. Si yon moun di aba CP, se pa nou menm. Men sèl sa n ap di, jodi a, nou pran desten nou an men, n ap mande avèk wo kòmandman, avèk Leta santral, pou yo vin chita pale avèk nou, pou yo di nou, Kisa yap fè rapid pou sa byen kraze. E tout otan ke pa genyen yon yon operasyon danvèdi. Wi e pa son bagay yo pral di nou e nap prepare oubyen nap planifye, nap panse non. Fòk yo di nou men dat la, men kilè, men kisa kap fèt, fòk nou wè tout materyèl yo vini pou n al ka di sa byen. Depi l paka konsa, nou. Pap travay Nou poko ou pa bay ultimatum sa ka yon semèn ka pase sou li. Kamo fè nèg al boule al boule kawoutchou devan komisarya a sa kamo pa gen poul defann li nan yon radyo kanpe dèyè yon telefòn pou defann li siw vle defann ou may sa kap Non piske lajistis pa janm lajistis pa janm sitel nan anyen. Mwen josè ou konn nan ki peyi ou ye monchè ou konn nan ki peyi ou ye frè may sa kamo pa oblije vin defann li defann li dèyè yon telefòn. Kiyès ki pa konnen majistra Camo nan Lyankou kisa lap fè? M pral di w yon bagay klè, m pral revele nou la, nou raple nou e yon bakòp lapolis te rantre. Pou ekilib, piske nou site l, pou ekilib pou n rete pwofesyonèl nan travay la, wap ban m chans pou aprè ou fin entèveni pou n resevwa l pou n apòte l kèk pwoblèm. Youn nan bòt nwa yo poul travay. Non men sivil lap jwenn. E sivil wi granne. Epa bòt yo pa vwe yo vwe bòt pou polisye yo. Yo fè lòt wout. Yo fè lòt wout. Ann di Gonayiv nou raple nou yo te chanje lojistik Gonayiv. Lè yo chanje lojistik Gonayiv nouvo lojistik yo mete a lè lap netwaye anndan an li jwenn dè milye katouch 9 milimèt ki gate wi. Polisye bezwen gaz. Yon polisye bezwen polisye bezwen pandan polisye bezwen polisye paka jwenn epi katouch yo gate sètadi pwoblèm nan li plis ke sa ke ou wè la se sak fè jodi a se moman pou polisye pran desten yo an men sak te pase vilaj de dye a li pap pase latibonit vilaj de dye polisye yo fin mouri yo bay polisye yo kont pawòl yo apresa anyen pa janm fèt. E sa menm rete kòm etant on si koz de pè. On tach, yeah. Li rete kòm yon tach. Anpil fwa ou wè on moun nan lari wap pale avèk moun nan di ou paka al vilaj de dye pito. Humm. Mwen se menm jan sa pap rete nan latibonit. Mwen menm fòk mwen fyè nan senmak. Nan latibonit lèm nan lari a map travay si map fon entèvansyon sou on moun pou pyès moun pa dim aan e sou mwen ou gen fòs bon yo te touye kòlèg nou yo sa vle la nou pat al dèyè kò yo nou pat ka fè anyen. Nou wè kijan bagay yo ye antouka peyi dayiti son peyi spesyal mwen menm peyi sa m preske pa anvi fouye bouch mwen nan dosye kap pase nan peyi dayiti paske mwen m pa konprann bagay yo menm nan peyi dayiti mezanmi oh pa gen moun ki janm pale bon mwen m twouve lapolis nèg yo bon nèg yo pa gen anyen serye tou nèg yo ap regle nan lapolis la si nèg yo tap regle yon bagay serye nan lapolis la lè konsa m panse nèg yo tap gentan fon pote boure Sou moun, sou wo grade yo, aye sou sou gwo tonye yo aye se yo koz nap tonbe. Si nou tap regle yon bagay serye vre mesye polisye yo, m panse nou tap gentan bay rezilta deja. Aye nou la nap mouri, se nou kap mouri, nèg yo pa janm tonbe, epi nou menm nou pa janm degaje nou kou mèt Janjak pou nou rezoud pwoblèm nan. Antouka mesye nou gen zam nan men nou, nou trè pasif. Antouka mesye degaje nou kou mèt Janjak si nou vle sòti nan sa nou ye jounen jodi a, degaje nou pase kounye a la kaka chat yo. Kòmanse pran lari. Mesye, m wè nèg yo pa vle site non. Yo pral kòmanse site non. Ay, twòp pawòl anpil. Ay, nou pa ka pwoteje moun, pwoteje moun, pwoteje moun. Mezanmi, nou pa ka rete n ap tann dcpj, dcpj, dcpj. Bon, dcpj kowonpi. Tout moun nèt kowonpi, mezanmi. Pa gen yon kote k dwat non nan peyi Dayiti. Dcpj ap pran lòd. Dcpj pa ka egzekite yon seri de manda si yo pa ba lòd. Enben, nan ki sa moun ye la? Nou mele wi. Antouka avan nan al tande voice sa mezanmi ann fè mesaj sa pase foto sa demwazèl sa bon m pap di demwazèl yon timoun ki ka gen anviwon 10 a 11 ans demwazèl sa nou wè foto l nou pa gen non demwazèl sa kidonk nap pèmèt nou fè nap pèmèt mesaj la pase pou fanmi demwazèl sa enben demwazèl sa li menm se nan zòn kafou se nan zòn kafou e manman l manman l fanmi l yo sòti yo te kite l nan kay la lè yo tounen yo pa jwenn demwazèl sa nan kay la. e gen yon sèl ki fè nou jwenn mesaj la, li di nou konsa, pandan yo sòti, yo kite l, vwazinaj di konsa yo wè l pete pòt, li kouri l pran lari, kidonk y ap chache l, yo pa kab jwenn li, kèlkeswa kote yon moun ta kwaze demwazèl sa a, petèt se yon maladi ki kapab pran li, kidonk li kouri l pran lari, yo chache l, yo poko ka jwenn li. Kidonk mezanmi nap gade foto demwazèl sa la kidonk demwazèl sa ki genyen anviwon 10 11 oubyen 12 13 ans kidonk si nou ta jwenn demwazèl sa mezanmi nou kapab depozel nan yon radyo oubyen yon chèn de televizyon pou fanmil kapab vin chachel. Bourik chaje pa kanpe. Direksyon dwat Savyen. Jodi a se Savyen sèlman nap baze pou nou pale. Mezanmi tande voice sa. Aprè. Nou wè nèg yo fin masakre tout polisye yo. Nou wè lapolis di yo lanse operasyon tònad 1. Mesye, e pa de, e pa, man mwen fò m ri nèg yo. Fò m ri nèg yo. Si nou pa ka kriye pa fè lèd. Si n pa ka kriye pa fè lèd. Nou kite e e bourik la n ap bat, n ap bat sa k pay la. Nou kite mò a Nal kriye bò sèkèy la. Frantz Elbe si w ap mennen operasyon mennen operasyon si nap fè fim fè fim nou fini kòm m wè nou abitye fè fim degaje nou fè fim nan byen mezanmi voice la tande voice la aprè pil polisye yo k fin tonbe lapolis konnen kote Luckson ye lapolis konnen kote nèg savyen yo ye yo pa janm al atake nèg savyen yo yo desann anba a se ti malere se inosan k ap tonbe, y ap tire ti malere, y ap tire ti malerèz, epi yo di se bandi y ap pran, yo di se bandi y ap arete. Antouka, ann tande voice sa lafamiy, kòman nèg gang yo di lapolis mete pye nou atè a, lapolis fayi ak misyon n. Antouka, kiyès k ap di yon mo pou peyi Dayiti? Nou pa konnen. Men mezanmi, ann tande voice la kote youn nan nèg savyen yo ap di lapolis ap fè flay. Ya, se ti eswa m di w la e menm. Si nèg yo se te sèvi e pwoteje yo te ye, ou panse nèg yo t ap touye tout moun sa yo ki pa konn anyen? Epi san sa l sal yo konn kote nou ye, yo konn kote pou yo vini? Imajine, si nèg yo touye tout moun sa yo Lyankou, yo konnen travèse larivyè a se Saryen. Menm nan pas la sa ki fè yo pa t rive? Men machin polis yo ye nan pas la yo te ye la nou travèse yo. La yo ret dòmi. Ou wè sa m di w la menm? Ou wè san sal sal sa yo apre gon bagay serye? Men m panse lapolis se a bandi li gen pwoblèm malgre lontan yo te di w lapolis arete bandi yo mete l nan prizon pou yo fè l pale m konn kounya pa gen bagay konsa men se bandi pou nèg yo pran pou yo tchwe ou konprann nèg yo pa gen dwa pran yon ekip inosan konsa men m konnen nou pa konn moun yo ou panse moun lyankou t ap avè nou kòman moun kwamo t ap fè avè nou kòman moun sa yo k ap rele lapolis pou nou ou konprann. Nèg yo gen pwoblèm. Pandan nou gen, nou gen, nou gen yon zèk nan lari yo gen pwoblèm. Rapid vit ranfò rive. Chyen sal yo, e pa ranfò yo ki te vin jwenn yo, tout kouri a. Sa nou ka tchou nou, fout tchou nou vin avè yo. Ou wè sa m di w la menn. Men kounye a si nou fache mesye, atake nou. Nou pa gen dwa pran inosan pou n ap tchwe konsa menn. San sal sal sa ou wè y ap fè yon bagay serye la a menn. Ou wè gen leta nan peyi a? Di m sa ou wè gen leta menn. Yo pa gen dwa pran pil inosan sa pou nèg yo ap rache kou a kout bal konsa menm. E m konn lapolis se sèvi e pwoteje. Pou nèg yo ban m sèvi e pwoteje a yo fini. Wè nèg yo dwa ap fè tout tenten sa yo la a menm. Ap fout tchwe inosan konsa. Ap met yon fanmi, ap met yon fanmi an dèy. E mwen menm m alèz. Nou tout staf Gran Grif la nou alèz nou menm. Pou n ap bwè gwòg nou, n ap pran plezi nou epi nèg yo yo menm yo rete yon lòt kote ap tchwe moun. Nèg yo di yo te pèdi yo pa t konn kote ki te sa gen an. Ebyen nèg sa yo pa panse, piga nèg sa yo panse yo ka rantre savyen pou yo tounen alèz menm non menn. E konnen yo, yo konnen savyen, savyen pa dwe ap mouri. E sa ke yo oblije tye tout inosan sa yo menn. San sal sal yo dèyè nou yo ye, ti chen sal yo menn. Mwen pare pou yo wi baz. Mwen tèlman pare pou nèg yo la menn. Mwen pare pou nèg yo baz. Mwen tout, tout pyès mwen la nèt pou yo. San sal sal yo menn. Mwen fout konn si yo pa gen nanm. Yo kite boujwa pou yo vin mouri. Map tann yo baz. Dotan plis sexy. Sak fèm plis chèche nimewo a poum ka diw pou inosan kap mouri yo menm. Ou konprann? Pa egzanp, nèg yo rive Lyankou, yo tchon pil moun. Ke moun vant gwo. Kwè mou ou konsa? Ke moun vant gwo. Chou elèv lekòl fè makak. Plis m tande nèg yo rive senmak ankò y al tchwe moun pi rèd. Men atansyon fò moun fò nèg yo konnen nèg nèg k rele polis yo babilòn sa yo fòk nèg yo konnen se pa inosan k fè aksyon an nèg ki fè aksyon yo mennen w la a. Mwen m k ap pale avè w la menm nan lari a m ap bwè gwòg la a nou fèk fin bwè bouyon kabrit n ap bay blag n ap bwè gwòg nou nou konprann Nèg yo se nou menm pou nèg yo vin frape, nèg yo pa gen dwa ap touye inosan konsa nan latibonit. Mwen m konn lapolis, lè yo fè dout sou yon moun, se arete yo arete l, yo pa touye l. E non sèlman sa tou moun sa yo pa gen dout sou yo, nèg yo se annik kwaze a moun touye moun, non l enposib mesye. Mwen konprann l enposib pou lapolis. Nèg yo pa sipoze ap aji konsa. Si nèg yo ap banm komisè Sen Mak pou yo banm li, lè yo ap bay Lukson komisè Sen Mak pou yo ba li l. Wè sa m di w la, sa e radòt li ye, nèg yo pa gen dwa ap touye moun konsa. Mwen menm otanke bandi m pap aji konsa pou nèg yo ap aji konsa menm ou menm tou sexy fò wè sa tou fò wèl pa bon baz nèg yo pa gen dwa ap touye moun konsa menn e mwen ki ta sipoze fèl otanke yon nèg ki pa fòme m pa fèl dayè men kadav yo atè a pou nèg yo vin pran yo menm wè chen prèske fin avè yo la pou nèg yo vin pran yo ou pa wè lenposib tou sexy ou pa wè sa pou nèg yo ap mache touye moun konsa tout konsonde nèg yo ap mache ap tire bal dèyè moun etandiske menm la lakay mwen. Map manje map byen bwè menn. Mwen k fè koz mwen pou nèg yo vin jwenn mwen monchè. Ou pa nan enposib sexy. Dim sa w vle l pap fè w byen malgre malgre w gen dwa pa pa rantre nan lojik la men m konnen sa ap manje w nan kè w tou. Ou konprann fò wè sa nèg yo ap fè a l pa bon baz. Fò wè l pa bon. Bon mezanmi nou tande bagay yo se konsa bagay yo ye malfini pa jwenn poul li pran pay kidonk lapolis desann li konn kot nèg yo ye. Li pral nan baz nèg yo, li veye ti malere, ti malerèz kap sòti epi yo ret nan cha blende a, baw! Yap vide yo atè. Antouka mesye si nou vle batay, si nou gen grenn vrèman janm konnen an, si nou vle rezoud oubyen nou di nou pral konbat, nou pral revan, nou pral vanje frè dam nou ki tonbe a, antre nan baz Luckson nou konn kote yo ye, pase m panse lapolis li menm. Pa gen anyen ki ta sipoze bloke lapolis antouka mesye degaje nou sispann touye ti malere sispann tye ti malerèz sispann arete moun sou pretèks yo fè pati gwoup de gang pandan se tan gang yo nou konn kote yo ye e nou gen foto yo sispann mesye kòm toujou la fami on maksimòm de kòmantè on maksimòm de pataj mande ak zanmi fanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vous appréciez le travail epi aprè kès kon di a la pwochèn.